menm ki legal fè nou pou pèmèt ke peyi a rale yon souf. San nou menm, pa gen peyi. Peyi a konte sou nou. Lemond antye konte sou nou. Y ap gade nou. Y ap swiv nou. Se nou pou fè fòs peyi a. Se nou pou fwape a bandi yo pou nou kapab Kontrekare bandi yo pou n amelyore sitiyasyon ki gen nan lari a. Onè respè bonjou bonswa tout moun map kontan prezante n dènye enfòmasyon sa yo sou chanèl la mèsi pou pasyans ak sipò w mèsi pou konfyans ke w fè ansanm avèk nou e nou la pou n kenbe w toujou enfòme sou enfòmasyon kredib yo sitou sa kap pase an Ayiti. 2 bandi tonbe anba bal nan tantativ yo tap eseye fè nan ri Rigo Petyonvil, yo tap meseye kidnape 2 moun ki te nan espas la, men sepandan lapolis rive a bou potan, sa w tande a, bal derape e 2 ladan yo rive tonbe nan echanj kout zam ak lapolis. Yo fè konnen yo te nan yon Nissan Patrol ki gen plak AA 08 354, kote bandi yo tap al fè tout sa yo te depande yo pou kidnape plizyè moun e yo te jwenn yo genyen plak leta nan machin nan e nan menm moman an tou lapolis te entèvni nan okazyon selebrasyon fen dane yo epi swiv enstriksyon kòmandan an chèf polis la Frantz Elbé pran mete sou pye jounen jodi a yo base lòd ak tout polisye ak tout moun kèlkeswa nan depatman peyi a pou kòmanse trake bandi epi bay popilasyon an yon souf, men sa pa anpeche tou, kote n ap pale a la nan zòn Lafito, Izo kontinye ap imilye yon kantite polisye kote yo pran yon polisye epi vide bal sou li, sa w tande a, menm zam li yo sezi epi brandi kadav la nan zye tout moun. e kontinye imilye lapolis. Nan yon nòt yo mete deyò, lapolis mande kolaborasyon popilasyon an nan efò yap fè pou asire klima sekirite a e nan tout peyi a yo deside pou mete yon batay san pran souf epi jwenn bout ak polisye yo. Polisye ap kontinye viktim nan men polisye parèy yo Yon vòys pran lari kote polisye a tap denonse kouman l te sibi abi brital nan men frè polisye parèy l Rete la poko ale pwen ak lòt ankò nan jounal la pou jodi a pral fè esansyèl yo e anpil koze pale medam mesye sou poko fè sa sonje abòne ou konn sal ye deja rezo enfòmasyon Sophia TV 83 nap kontan enfòmew epi kenbew sou tout nouvèl yo an Ayiti ak lòt bò dlo. Paske jan sitiyasyon peyi a ye, se sou nou yo konte. Se nou fòs legal la, se nou pou pèmèt ke peyi a rale yon souf. Donk, kèlkeswa sa nou pral fè a, nou pa pral fè anyen pou pèsòn moun. Nou pral travay pou tèt nou. Pou n rale, pou n pwale mye pou tèt nou. Se nou k pou travay pou tèt nou. Se pa pou moun moun al travay. Pa antre nan politik. Pa antre nan gang. Bagay sa pap mennen nou okenn kote. Kenbe dinite w! Ou s on polisye, ann rete on polisye. On polisye ki fèm. Pa antre nan jan de bagay sa yo. Donk, si nou mennen tèt nou byen, gen anpil bagay ke nou kapab fè. La sèlman, nou deja gen yon aki. Konbyen moun ki la a? 65 ou 70? 71. Nou deja gen yon aki. Ki aki li ye? Nou gen yon aki ekonomik ki nan men nou la a. Si n fè yon sòl antre 70 moun la a, chak nèg ap ka fè yon bagay nan vi l avèk ti kòb sa a ke n ap jwenn nou an. Nou pa bezwen ap rantre nan bandi, al fè bandi peye nou pou n ap kontrekare lapolis la pou n gen kòb nan men nou. Se òganize nou. Depi nou òganize nou, n ap gen anpil bagay nan men nou. 70 moun la, nou met tèt ansanm nou fon sòl, chak nèg touche yon men, se deja yon aki ekonomik li ye pou nou. Bon je gade moun ki bò kote w la. Kenbe fèm avèk moun ki bò kote w la. Fè moun ki bò kote w la konfyans. Se li k pou pèmèt ke n respire anndan peyi a. Si n kite bandi ap mache sou nou konsa, y ap pran fanmi nou, pitit nou, frè nou, tout moun anndan nou, epi y ap frape nou nou menm. Fòk nou kontrekaye sa k rele bandi a. Se nou k la pou kontre kare bandi a. Kelke swa mwayen n genyen an, n ap fwape. Pran peyi a. Pandan ke bandi vle pran peyi a, nou menm avèk nèg mwayen ke nou genyen, nou pral fwape yo. E fòk nou fwape. Paske fòs nou, se nou menm ki legal tè nou pou pèmèt ke peyi a rale yon souf. San nou menm, pa gen peyi. Peyi a konte sou nou. ki li menm pandan lap sòti yon kote ak madanm ni epi gen yon gwoup polisye ki kanpe li lòt gwoup polisye a di se operasyon ta sanble gen youn nan polisye ki kanpe li yo ki sou bon misye dyaloge ak nèg yo sa fini pa san yo kase tèt polisye sa nèg yo te kanpe an paske. Ta sanble ke polisye ki t ap pale avèk li a se te yon mal konprann. Epi apre, polisye a vin ekskize li paske e nèg sa a sanble yon nèg li te rekonèt. Ta sanble lòt polisye a te sou vre wi. M pa konn si nou konprann sa m ap eksplike a. Si nou pa fin twò konprann, ann tande voice polisye ki viktim nan. Wi mesye Mesye Velo som yo Mesye men sak rive m nan komisarya bon repo a Tande m Monchè Kòm ou konnen yo bay chèk lan M te ale nan Nan brh m al chanje l pandan m ap antre lakay mwen m vin ap pase nan zòn Bò bi lavratwa m ap antre m kwaze avèk bakòp bon repo a Gon yon patnè ki rele James Lindor James Kou se elik ki menm ki te sou bakòp lan. Monchè pandan m ap vini menn, menm kote a nèg yo pwente sou mwen. Men pa t gen yon kras moun nan riyèl la. M di a mesye, se yon polisye madanm mwen te dèyè m. M di a mesye, se yon polisye mesye. Dèyè ou wè de men m anba a se, malgre m di se yon polisye, o o, misye kontinye pwente. M di o baz, m di w m se yon polisye menn, w ap di m idantifye m? Menm kote a, lè m rale Menm kote a, m rale badj mwen pou m montre misye. Lè m montre polisye ki te devan m lan, menm kote a polisye, misye di konsa, a, bagay se operasyon gè la sot, m di, o baz, bon menm lè ta gen operasyon, kiyès k ap di m gen operasyon? Se vini m ap vini lakay mwen m ap antre. Si ta gen operasyon m di w m se yon polisye. Pa gen, pa gen arimaj pase sa. Wap just banm lespas m pa simal lakay mwen. Misye diw misye pa fout tande yo dil gen pou e operasyon lòt patnè a. Men poum di byen mesye misye sou kon chen. Menm kote a misye annik parèt, misye annik parèt avèk zam li nan menl tou degene li prente sou mwen. M di oh. M di baz bonm diw son polisye Udmo se Becky menm e Udmo kwadèboukè kwadèboukè map travay. Edmond se Becky m di w m ye, m di w sa m ye, ou pwente, ou stil pwente sou mwen toujou. M di w bnswa fwa, akize m paske pa gen moun lan riyèl la osinon. La misye di, ki kaka m ap fout vin pale avè l la, ki tenten sa, fout, fout arete misye. Menm kote a m di, o, kòman arete m lan? M di negatif, ou pa, kòman pou arete m lan? Ou gon alèt sou mwen osinon ou gon manda pou, pou arete m? M di w m se yon polisye lakay mwen m prale pou arete m. Menm kote a, misye dedouble sou mwen, m ap dedouble sou li tou, o. Menm kote a misye pouse mon gagann baww m voye men misye lòt bò kounya men misye frape lan bouch li menm kote a misye rale yon minòt ou menm li fout mwen yon sèl kout minòt lan tèt mwen se video sa map montre nou la a vle di ke wè kòman bagay la frajil nan lari a kounya misye konnen ke misye fin met sanm deyò m blese m al lopital m panse yo dim pou m al fè eskanè kounya misye ap vin relem pou lap mandem eskiz pou sal fè a misye konnen m byen misye konn sal fè a. Na se apre lèl fin fèm sa lap vin idantifye lap vin wèl konn kiyès mwen ki fè sa pandan se tan depi anvan m te gentan dil son polisye m ye m idantifye m ba li devan tout nèg yo e m plen pwomosyonm nan komisarya bon repo a. Nou gen konfyans nan lapolis la. Men ou ta kapab di tèt ou gen anpil fwa lapolis leve yon bon maten l di a. Banm al bay nèg sa yo yon veyikil. Banm al bay nèg sa yo de twa zam. Èske nou konprann? Pa egzanp, tankou ou gade yon bagay k ap pase la boule. Tanzantan la ou wè nèg yo moute, y al fè yon operasyon. Dèfwa lapolis konn pa okouran men se dèfwa tou se polisye k mouri. Epi pou wè kòman bandi yo ap pran plezi yo sou polisye. Pa egzanp yèswa. Yo pap janm fè sa ankò. Yo konnen ti tan yo ye la. Ou nou yon bon materyèl, malfra mete dife ladan l. Sa vle di ki sa? Ou wè sa a? Li te kapab ranmase anpil fatra nan Site Solèy. Li te kapab ranmase anpil fatra anba lavil. Li te kab patisipe nan travay kanalizasyon. travay netwayaj men elas men kote lal boule eske nou konprann sa vle di mwen mpanse ke nou rive nan yon moman si lapolis ka fè operasyon ke li fè operasyon si lapolis paka fè operasyon ke li pa fè operasyon ou wè finalman nèg nan zòn sa yo idantifye yo ak klan izo a paske ou wè nan video a yap site non izo vilaj de dye sa vle di kisa sa vle di nan premyè operasyon an. Nèg yo te gen chans pou yo mezire yo avèk lapolis, yo te wè pwa lapolis, epi yo ret tann nan tounen lapolis, men sa k pase. Se sa k fè m di nou ke, anpil fwa m anvi di tèt mwen ke, lè nèg yo konn pran yon cha, èske se pa lapolis ki deside yon bon maten ki di, ban m pote cha bay nèg sa yo? E, a chak fwa ou wè yon jan de. aksyon konsa rive o grade yo responsab yo pa di anyen ou pa konprann waw bagay sa bay pwoblèm esak fè gon lè kap rive map poze tèt mwen kesyon poum di eske yon nèg ka pale de bandi nan peyi sa eske lè yon bandi fon zak pa egzanp lè izo fon zak lè ti lapli fon zak lè krisla fon zak lè babekyou fon zak lè iska fon zak lanmò sanjou fon zak. Tout nèg sa yo fon zak eske yon nèg ap ka pale de sa m vle nou konprann wi paske se lapolis ki la mesye lapolis toujou ap bat ba lapolis paka frape paske frap lapolis yo manke pwisans ebyen sa nap di tèt nou bagay yo rèd bagay yo difisil. Genyen yon manman ki gen 2 pitit eske n konnen tou 2 mouri nan move zafè? Kòman manman sa ap santi l? E le pire de tout sa, se ke manman sa a li legliz chak dimanch. Gon sèten de Youyou, epi gen yon lòt ki rele Loulou. De pitit gason mouri nan vòlè. Manman nèg yo legliz, epi yo menm? Humm! Tèt chaje. Antouka, se konsa bagay yo ye nan peyi Dayiti. Yon peyi k ap depafini. Yon peyi kote ke pi gwo lekòl ki gen nan peyi Dayiti pou kò l ye la a, pi gwo inivèsite k ap fonksyone, se inivèsite gang lan. Wi! Di mwen yon inivèsite kap byen fonksyone la non. A ben, inivèsite gang nan ki li menm ap byen fonksyone. Sinon lè wap gade pou wè, ebyen ankenn lòt lekòl pa fonksyone. Brèf, fòk mwen te ba nou enfòmasyon sa yo e m panse ke li nesesè. A chak fwa yon nèg tonbe nan sikonstans sila, lòt yo menm yo pa wè sa pou yo fè, se pote yo po tèt yo vini pi rèd. Gen yon bandi manm aktif òganizasyon kriminèl ki rele 400 Mawozo. Mòtèlman blese nan echanj de tir avèk lapolis nan kad yon operasyon ki mennen nan Duval ak Rakèt, zòn ki sitiye li nan komin Kwadèboukè. N ap raple operasyon sa ki fèt pa bò kote lapolis nan Kwadèboukè, li ranfòse pa yon ekip kò entèvansyon mentyen lòd sa yo rele CIMO a. Pral ba nou wi! Lanmò san jou reveye l papa! Toyota wouj imatrikile TQ 15 981 an direksyon depatman Nòwès ki evalye a 22 milyon 668 goud 759. Humm. N ap raple direktè depatmantal Latibonit lan, komisè divizyonè Jean Bruce Myrthil k ap egzekite nouvo plan sekirite. Polis Nasyonal la mete sou pye, sou lidèchip Direktè Jeneral Polis lan, Kòmandan Frantz Elbé, pou mete sekirite nan Latibonit, ebyen se nèg sa yo ki yo menm mete moun sa yo anba kòd. Nan deklarasyon nouvo Direktè Depatmantal la, li fè konnen zòn sa vyen 5 èdtan avan operasyon kont trafikan yo ke tout gang evolye nan depatman Latibonit lan, Lapolis ap gen pou trake yo. Anyen pap travèse depatman Latibonit lan. kit se dwòg, kit se zam, kit se bal, e li ajoute pou di moun ki antre nan gang gen pou chwazi youn nan 3 M sa yo, mawon, mare, mouri. Swa yo mawon, swa lapolis mare yo, swa yo mouri nan afwontman ak lapolis. Direksyon depatmantal Latibonit pral remèt dwòg ki sezi yo ak BLTS. ki se inite nan lapolis lan ki gen ekspètiz nan domèn sila. Wè moun map gade la yo, se yon djòb yo ba yo fè wi. Paspò sitwayen ka mayo wouj la ki te kapab konnen se yon bagay konsa lap pote. Men, atò, m pran ti manmi sa. Manmi sa konnen l nan afè dwòg la? 22 milyon goud dwòg nan sak! Bon, antouka, si se ta vre, m panse ke granmoun sa l t ap mechan anpil. Paske lè w te jenn, petèt ou pa t nan move zafè. Kounye a, se lè w nan granmoun nan lè w pral mouri pou w ta antre nan move zafè. M panse si te yon fanm ki t ap konnen bagay sa, ki te konnen l, li t ap pi jenn. Ou pa dakò avè m, Frèch? Vizaj malere sa yo! pote dwòg. Ti kamyonèt lan ankò. M krenn ke se pa yon djòb yo bay moun sa yo. Nou pap kouri kondane yo. Ok. Genyen yon sitwayen ki rele Charles François ki entèpele pa lapolis nan Pòtoprens pou enplikasyon prezime li nan anlèvman yon timoun 6 lane. Hum! Nan sans sa a, misye kidnape timoun sa nan Pòtoprens epi l al sere l Okay nan depatman Sid. Se yon dam ki t ap siveye l daprè sa. Yon granmè nan kay la fè konnen Charles François te reklame yon montan 15 mil dola ameriken kòm ranson, alòske li menm te deja resevwa yon valè 25 mil goud via Moncash an 2 vèsman. Ebyen Charles, ou anba kòd. Ok tonton!